Yo vle sele m, e mwen eton klajit, lanse tèt yo pou chat, konsidere m kou ti souri, m son pwason, nenpòt grenn vètè nan yon zen ka koz lanmò m, bikòz m nan nesesite l pou l ban m fòs m konsidere l pou sewòm, tout sa m fè bon, vin kontre kou sa m fè konfyans sele trayi m, sa m bay baton pou pa fè kou aprè sele k blayi m, pregad. Kòm si m ta di w mwen se potadin pou ensomni, ankò m ta di w son pastè chalatan k vle chase yon demon men k pa konn somni, Shaïna, nan boule bra m se pa ou m te reve fè kòm chabon, m asire w men m pa timiw, mèsi paske w montre m chimen bizar, e sa ki bon. Mpa si nèg kap wè sèkèy ki pral kache nan simetyè Vie curieux pral tèlman gou a sil bat ri dan mpa si yap mete ou avèl mpa se koupe sil fè lespri me vèse mpran pwazon poum detwi bakteri yeah.